Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Panse spesyal pou les enfants de rue. Wi, euh, timoun lari yo, gon pakèt se inosan. Gen yon pakèt tou. Ou wè danje make sou vizaj yo. Nan zafè timoun lari, gen yon pakèt paramèt ou dwe pran an kont. Jounen jodi a la, gen yon pakèt bandi k ap bay pwoblèm, ou pa menm bezwen poze tèt ou kesyon pou di ki kote yo soti. Timoun lari yo te ye. Konprann? E, nou te fè yon repòtaj, o nivo di Chan de Mars, kote ke nou rankontre avèk plizyè timoun, e jan de repòtaj sa yo n ap jwenn yo trè souvan. Timoun sa yo eksplike kisa ki kòz yo nan lari an. Genyen ki vle rive, men ki ta bezwen yon soutyen. Genyen tou, depi lè yo sòti pou yo al nan lari an, yo deja gen yon filozofi swa mòtifè oubyen ki gen rapò ak bandi k ap woule nan sèvo yo. Repòtè RL Prod rankontre timoun sa yo, li pale avèk yo men nou menm nou fè anpil konsta, nou fè anpil analiz. Depi jou ke timoun sa yo kite lakay yo, Yo vle adapte yo avèk jan de vi sa. Men gon bagay pou konprann, eske nou konnen lè timoun yo nan lari an yo kòmanse grandi, ebyen gen gang ki kotwaye yo pou di yo ben eske ou pa ta renmen fè pati tèl baz, ou pa ta renmen vin pi bon, ou pa ta renmen vin mye. Genyen ki reziye yo y ale. Genyen ki pa ale. Pandan entèvyou sa a, genyen ki trè entèlijan ki eksplike nou istwa sa a. Men genyen ki yo menm pa vle eksplike nou istwa sa paske yo konnen tou senpleman ke timoun ki te nan lari ansanm avèk yo a, lè yo al nan gang nan, yo pa vin kòlèg yo ankò paske sa se de bandi. Men imedyatman ou rakonte tou sa, ben, ou denonse lamafya. Sa vle di ke gen yon seri de zòn ou pap ka ale. Mwen pran li nan sans sa a. Gen yon seri de timoun ki nan lari an. Ki sa k pouse yo pran lari an? Se petèt fason yo wè moun lakay yo ap viv. Pa gen chwa. Se kapab yo menm k ap brase pou bay moun sa yo lavi. Sa kapab rive paran yo vrèman di. Yo pa deside viv fason paran yo ap trete yo, yo pran lari. Èske nou konprann? Donk gen plizyè paramèt ki esplike sa, plizyè fasèt an kèlke sòt. Nou Au champ de Mars, gen de imaj nou pap ka wè paske ben se jan la de minè ki yo menm ap pran krak. Se anpe difisil, m panse ke e yo kapab mete an dout video sila. Se sak fè e gen bagay ou pap ka wè. Men ekoute pou se jan de resi, m panse ke se de temwanyaj ki von vou done fwa dan l do. Ekoute. et regardez. Nom m se Frandy Etienne Descartes. Ok Frandy Etienne. Frandy Etienne Descartes. Ok Frandy Etienne Descartes di nou se ki kote ou soti. M soti kafou fèy. Ou soti kafou fèy kot manman w ak papa w. Manman m la papa m mouri m gwo bòpè m bòpè a fè m pase mizè. Ok Men nou wè ou nan lari a, se depi a ki laj ou nan lari a ou menm? M te nan lari a depi piti, depi bebe blanch la. Men poukisa ou pa janm retounen kay manman w? Chak jou m konn ale, chak jou m moute le maten m pran lari a. Ki laj ou? M gen 12 an. Ou gen 12 an, se depi a ki laj ou menm w ap fonksyone nan lari a? Depi a 10 an. Depi a 10 an? Wi. Eske ou pa t lekòl? Ki sa w fè kòm aktivite pou w viv pandan w nan lari a? Mwen nan lekòl, yon lekòl ki rele K-Estève. Chak lè m sou ban an, elèv yo ap pase ap ban m kalòt dèyè tèt mwen. M nan la, m kase tèt pou m kite lekòl la, yo mete m deyò. Ou kase tèt yo, nou kite lekòl la, yo mete w deyò? Wi. Ok, men se ki sa w fè pou w viv nan lari a? Se ki kote ou dòmi tou? M dòmi kay manman m. Kafou? Non, kafou fèy. Kafou fèy? Wi. Men se kisa w fè pou w viv ou menm? Kisa k met kòb nan pòch ou? M siye machin, m bale anndan machin, m mande, m gen bòs mwen k konn ban m kòb pou m fè komès. Èske sa poko janm rive w tankou w al nan baz ou fimen ou bwè? Men m fimen ti bòs mwen, ti siga mwen, men. M pa konn al nan baz. Ok, men nou konn wè plizyè lòt nèg avèk ou. Nou wè nou pa wè yo pandan sè dènye tan sa yo. Se ki kote ou kapab, pou ou menm ou panse y ale? Y al nan vilaj, y al Matisan, y al Bèlè, y al Granvil. Depi lè yo te vin kenbe nou Matisan an, nou 9 yo te kenbe nou Matisan pou y al fizye nou. Yo yo fè nou lave twalèt la, yo sa yo fè nou ale. Ah yo te kenbe nou pou yo t al fizye nou? Wi. Kiyès? Nèg Matisan yo. Nèg Matisan yo? Ki sa yo fè nou fè? Yo fè dlo lave twalèt. Yo bat pye yo fout nou gwo kalo pye nan gèl. Men kisa nou tal fè matisan menm. La yo te vin dèyè nou nan ri yo pran yon gwo bis yo mete nou anndan li al avèl. Lè w di la yo te vin dèyè nou an channmas? Wi. Mesye matisan yo k rive jis channmas yo vin dèyè nou? Wi. Lè nan nwit wi. Lan nwit yo vin dèyè nou? Wi. Men lòt mesye sa yo ki te konn avè nou an e lòt timoun lari yo sa yal fè nan baz sa yo? Yal kenbe zam pou yo vin tire nou. Yal kenbe zam Nou wè yo menm. Wi. E eske tankou siw jwenn pou al lekòl eske ou ale? M va ale wi. E lekòl la ka fon bagay pou mwen. E lekòl la ka fon bagay pou ou? Wi. E pandan ou tal lekòl se kisa ou te reve devni demen? E? Pandan ou tal lekòl se ki rèv ou ou te gen menm? M ka al doktè, m ka al premye minis. Ou te gen nan tèt ou pou te vin premye minis? Wi. Men ki sa ki koz, ki sa ki koz e rèv sa li menm li pa ka reyalize? Paske mwen gen moun ki pi vye. E sèl lè m te nan lekòl Estèv la. Ou pa gen ki sa? Sèl lè m te nan lekòl Estèv la. Sa vle di si w jwenn yon moun k ap peye lekòl pou ou, ou prè pou retounen lekòl nòmalman? Wi. Ok. Enben. Ti papye. Eske manman w gen telefòn? Wi. Ou pa konn nimewo manman w? Non. Ok. Mwen menm m rele Schneider Jean Michel. M gen 17 an. M gen yon ane nan lari a depi m ap viv. Mwen menm isi a. M pa tèlman fè kòb pou m manje e m al pas Sendomeng kannale pou m ka fè kòb. Epi m vin isi a pou chanje yo epi m fè kòb. Men Schneider, kot manman w? Manman m mouri, papa m lage m m pa konn ki bò l ye. Ou pa konn ki bò l ye. Ou di se sou wout. M gen fanmi men yo ret lwen. Ou di se sou wout Malpas ou konn al brase. E lè w prale sou wout Malpas la, kòman w ale? Ou peye machin? Kisa w fè? Non, m plake dèyè machin. Nan, li lage m Malpas. Sot Pòtoprens ou al Malpas, on li plake? Wi. Men lè w al brase, konbyen kòb ou konn fè konsa? M konn fè kòb pèso, mil pèso. Gen anpil ki travay lòtbò a pou fè kòb yon ti kado. Men se kisa ki lakoz ou menm ou vin Pòtoprens? Paske m bezwen al Jeremi. pou m al dèyè ak Dinisos mwen pou m ka al lòt bò a. Gen yon Dominiken k ap fè papye a, l ap vire l an lang espanyòl la pou m ka travay lòt bò a. Annik Ibez al nan peyi w, Jeremi, pou w al dèyè ak Denisans ou. Ok, di m non, tankou se ki pi gwo kòb ou menm ou te fè pandan w te Malpas? Se mil pèso. Mil pèso? Wi. Ok, sa ou pa t, ou. Eske sa pako jwe ou janm al lekol. Wi wi lèm te lotbo a te gen yon mesye panyòl ki te metem lekòl lè sa m potko konn pale espanyòl e premye ane yo te voyem al fè pou m te ka pale lang nan. Nan ki. Ki bò w dòmi menm? Nan lari. Non lè w al malpas ki bò w dòmi? Lè m malpas m dòmi nan lari. Fòk ou ta ale jwenn baz gang yo pou al pote zam tou. Yo te pranm pou m al nan baz. Tèt mwen pa pou bagay sa paske m vle jwi lavi m. Lè w di yo te pran w pou w ta al nan baz la, kiyès? Non, m te, m te nan yon machin. Men lè sa m pot ko kanne si a byen. M wè yon pil nèg kabaay nan men yo. Yo fè m desann. Yo pa bat mwen non, yo pa ban m kou non. Pou jan m pale avè yo a, yo di konsa si yo pran m pou m ansanm avè yo, kenbe zam si m ap rete. M di non. Yo tap al fizye m Joly t ki di kitel ale paske li poko konn lagè. Ki baz ki te pran w la? M pa konnen, le yon machin te rive desann. Nan ki zòn? Baz kote zòn an? M plake nan kamyonèt, li ale avè m nan yon ti woulèt anlè ou fè pa bò. Nan zòn Matisan? Non, sou, li pase pa, m ap di w, e pa Belè non pa waf, li pase pa waf, l ale tou dwat. Pa waf Jeremi? Site Solèy? Wi. Lè sa se ki kote ou tap soti? Men m plake nan machin, m ta pral Klèsin, epi e pa Klèsin machin nan ta prale, m ta ale tou dwat. Pandan w nan lari a, kisa w ta bezwen menm, kisa w vle menm? Pou moun kap gade w, kisa w ta renmen yo ta fè pou ou, si yon moun kap gade w ki vle ede w, E si yon moun ta vle kontakte ou, ou pa gen telefòn? Non. Ebyen se Chanmas sa ou toujou ye? Wi. E lè w te, ou di konsa lè w te Malpas ou te konn al lekòl, men se kisa w te reve devni demen? Yon enjenyè. Yon enjenyè? Wi. Ok, antanke yon nèg ki gen 17 an, m panse ou gen ase kapasite. Peze pou reflechi. Èske w gen yon mesaj w ap voye bay otorite yo? Wi. E se ki sa l ye? M ta renmen pou yo ede m, pou yo ban m rad, pou yo tire m nan lari a, pou yo ede m. Ok. E yon mesaj avèk tout jèn ki te Chanmas la avè w epi ki kite l k al nan baz, sa w te ka voye di yo? M ta renmen pou yo soti nan baz la, pou yo san, pou yo met lavi yo yon lòt jan. Men lè w te konn vin nan lari a, manman w, papa w, yo pa t konn vin chèche w? Non. Kote moun sa yo? Manman w, papa w. Yo Petyonvil. Petyonvil. Ki bò nan Petyonvil la moun sa yo abite? Dezenit. Men ou toujou al wè yo, ou toujou al lakay yo? Wi. Yo pa konn di w rete lè w al wè yo? Menm non. Ki sa k pouse w ret nan lari a toujou? Lajan k pouse m. Poukisa ou pa vle ale? Hein? Kòman ou pa dakò nan lari an? Enben men, ou dwe ale poukisa? Sa ou poko janm al lekòl? Non. Eske si ou jwenn yon moun k ap peye lekòl pou ou, k ap retire ou nan lari a, ou ap Dakò. Si w jwenn yon moun mennen w lakay ou pou manman w pa bat ou, èske w ap rete? Wi. Ou rekonèt papa w? Wi. E se kòman papa w rele? Papa mwen rele Nasyon. Bebalize Feliks. Se toujou Petyonvil yo abite? Ok e di nou non se kisa ou fè nan lari a pou viv. Mwen mande m siye machin. Ou mande w siye machin? Wi. Sa poko janm rive ou fin siye plizyè machin pou yo pa lonje men ba ou? Yo yo konn lonje men ba mwen yo ta k banm yon dola, 10 goud, 15 goud, 25 goud. Gen konn gen gwo kòb yo banm gwo kòb tou. Sa vle di ou gen patwon nan lari a menm? Kisa w ta bezwen menm pou leta ta fè pou ou? Men si yon moun ta mete w lekòl, wap rete lekòl la ou pap? Oh, map rete. Wap rete? E si yon moun ta deside retire w nan lari a, ki garanti ou menm ou bay moun sa ke e kouraj li, ke lajan l lan pap gaspiye? Humm? Ki garanti ou bay moun sa? Anh? Ou pap di m? Pou ki rezon ou pap di nou ki bò y ale? Ebyen sa vle di nèg sa yo se nan baz y ale? Pou ki sa yo rele w Jet Li a? Pou ki sa yo rele w Jet Li? Paske li nan plen kay a tou. Hein? Gade ou mèt gade kamera. Pou kisa? Nal nan karate. Ou dal nan karate? Pou kisa ou kite karate a? M te kay manman m. Manman m vin pòtoprens. Pandan m vin pòtoprens la, m a grann mwen. Grann mwen gran moun. Lal pran yon gran moun. M ret kay bòpè a. Bòpè a plede fè m pase mizè. Yon lè lap bat mwen. Bon pa janm pran nouvel manman w? Non. Men se ki kote ou soti? M soti dezam, latibonit. Dezam? Men se ki kote? Zòn ti rivyè. Se koman ou fè rive isi? Ou di ou soti dezam. M plake nan bouda machin. Men ou te konn isi a deja? Non. Lè ou te soti latibonit. Men eske pa konn gen pi gran konn fè nou abi ti mesye. Pa konn gen pi gran konn vin la pou fè nou abi. Yo devan met krezi klou nan zye nou. Lè konsa eske se pandan nap domi. Lè di ba nou piman koman eksplike nou. Yo pase boustavadè konsa yo pase. Eske se tann yo tann lè nap domi yo fè nou sa. Men pou